Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon jodi a se mèkredi. Mèkredi 14 septanm 2022 nou pral fè yon ti pale sou dosye ti makak la petèt ke n ap gen chans nan fen emisyon an pou nou retounen ak voice ti makak paske ti makak voye yon premye voice e li voye yon dezyèm voice ki an sikilasyon n ap gen chans pou nou kapab tande dezyèm voice la e nan yon lòt pòs paske Moun ki dim li genyen voice la nan menl lan non an pouw pale pou ke li kapab fèm jwenn voice la dezyèm voice la paske m ta byen renmen tande kisa ti makak di ankò paske yè ti makak di anpil pawòl e jodia la ti makak pale brèf mwen menm m wè gen anpil deba dosye sa ap fè nan sosyete a e Sa merit d'être debattu wi paske on moun kap pale nan dosye sila ou gen rezon pou pale ladann paske se 3 polisye bandi touye eske nou konprann men eske se operasyon lapolis tal mennen anlè a sa se la grand kestyon paske pa bliye o sen de lapolis genyen nèg ki toujou la pou kapab fè job mèsenè Lè map gade 3 foto yo sa fèm mal anpil poum wè se 3 jenn gason ki yo menm al pèdi lavi yo konsa. Paske nan video sa yo nou pral eksplike yo ki parèt viral sou rezo sosyo ou kapab remake kò san vi 2 polisye asasine jounen madi an pa bò kote mesye ti makak yo nan laboul. Premye an se Patrick Octa. Li fè pati 25 èm pwomosyon. Roldy Destiné 28 èm. Epi gen yon sèten de Abdias ki fè pati 29 èm pwomosyon. Imaj yo terib anpil. Te gon premye seri imaj ki vin jwenn mwen. Nan premye imaj yo, w ap wè yon videyo kote ke nèg yo atè a. Epi nèg yo gen zam. ki aliyen sou yo. Gon dezyèm video alò premyè video sa sa dure 1 minit e 34 segond nou pral gen chans retande yo men ekoute si n ta kapab fon lekti genyen nèg ki a 2 manch sou yo genyen k avèk yon manch long genyen k avèk yon ti bout manch donk yo aliyen zam sou nèg sa yo. Men sa k pral parèt dwòl, biza, revòltan nan videyo sila a, se ke nèg sa yo ki avèk inifòm lapolis sou yo, aparaman se ta Boyd, ebyen yo imilye kadav yo. W ap gade pou wè yo filme yo atè a, zam sou yo. Donk. Yo fini avèk yo, se ankò yn fwa m ta kapab di imaj enstitisyon lapolis lan ki ale. Avan m ale pi lwen nan lòt videyo yo, m ap fè yon ti konsta tou piti oubyen yon ti analiz pou m di nou ke nou menm ki nan lapolis, dè polisye, atansyon a vou! Ok! Sispann al antre nan yon seri de. dosye nou pa ka jere. Paske nan dènye moman sa yo fòn di ke bandi yo fò anpil. E ou wè sak rive nou an? Eske anpil moun pap di se nan pye afè nou paske vous avez été contacté? Bon malerezman kote nou ye a nou pap ka tande m. Vous avez été contacté pour aller là-bas. Men se ta nan yon ti lojik pou fè yon ti djòb. Men pa bliye m te toujou di nou. yon maksimòm de prekosyon paske lapolis pa aji konsa. Se sa k fè m di nou ke lapolis la li manke yerachize paske genyen de patikilye ki kapab jis fon apèl di l bezwen de twa polisye nan yon blòk. Epi sa w tande a la polisye parèt. Se konsa tou, nèg yo gen dwa ap goumen yon kote la epi yon nèg rele yon patnè l la, l di a vin a yon cha mwen. Epi sa w tande a la gon cha k gen tan vini. Pa egzanp nan dènye batay ki te genyen sou Bèlè la, gon kote k rive cha a mete nèg yo nan o. Nèg Izo, nèg Kempès yo. Epi ki sa k pral pase? Cha a ap file bal. Epi nèg Bahayon yo menm? Yo rele nèg pa yo Gecha. Epi sa w tande a la, cha Maya debake. Kòm cha li menm li pa ka tire sou lòt cha parèy li, nèg yo oblije antann yo. Lòt cha a retire nèg yo nan o. Donk se pou m di nou ke, ou menm la a ou gendwa gen zanmi w nan lapolis, epi w an difikilte ou di a, ban m yon cha non papa tèl kote paske kote m ye a la a m an difikilte. Brèf, se pou m di nou ke bagay la difisil. Gon dezyèm videyo. Dezyèm video sa m panse ke se li pi kriyèl toujou paske yo mare nèg yo ak kòd epi wap tande ti makak nan video sa kap di nou pral rache yo brèf apre sa vin gen yon foto ki ap sikile ebyen foto sa m ta kapab di Nan foto sa ou wè tèt 3 nèg yo tèt chaje. Gon katriyèm videyo ankò kote yo pran nèg yo mete yo nan mouda machin. Se la yo ta pral rache yo. Donk se pou m di nou ke men kòman polisye mouri. Men ti malfredeng yo, men ti malfredeng yo to lage yo, kavoral. Men tenten yo. Mwen pap ka ba nou ladan mesye. Non. Men yo, men yo, men yo. Men gran nèg peyi m yo, men yo. E si n pat konn sa, nou pa konn rezilta lajan gran nèg. Se kadav li ye. Mwen m pat konn sa mesye. Rezilta lajan gran nèg se kadav. Gade men materyèl yo, men gouye materyèl yo nan men yo. E nèg sa kap kraze peyi a nou konn sa byen e m konn tout sa kap envesti lajan yo wi nou mèt poze nou wi map rive sou nou wi m konnen gen depite gen senatè m konnen gon eta de lòt gran nèg ankò m konnen nou map rive sou nou nou mèt poze nou nou mèt poze nou m konn tout sa kap envesti lajan yo yè men nou men nou men nou wè li men nou e nou k ti maganman ou tande E nou ti madanm an, ou konprann? Blaka makak, blaka makak, e nou, e nou k la. E nou k la, tande? Nou pa nan, nou pa nan sa sanzave. M te di nou sa, m te di nou, m moute la, m pa vin pou jwèt, m pa vin pou rans. Ou pa vin pou lapè. Ou konprann? Nou la n ap anmède m. Men mwen, men mwen, men mwen. Gade, gade. Nèg yo gen M14. HKG 3 Ae 15 modifye Yon bann foul otomatik Yon bann 3 zam 3 zam foul otomatik Yon bann Leta peyi ya Yon bann Nèg Nèg Nèg swa dizon di m tande ki responsab ki se minis lan Ou wè travay nou Ou wè travay nou M konn tout reyinyon n ap fè a nou menm Voye nèg abiye Yon Ey mesye Mennen nèg sa yo lakay yo mwen. Bann santi wen! Premye bagay se la wont. Se la wont pou ke bandi ap touye polisye konsa. Dezyèm bagay se revòltan. Revòltan panse ke bandi pa ka kontinye nan yon lojik ap mate moun nan sosyete a. Ap imilye polisye. Sa se yon lòt imilyasyon. Mwen m sak pase a la a, m konpare l tou senpleman a sak te pase nan Vilaj de Dye. nan operasyon rate lapolis kote ke gen plizyè polisye ki te kite po yo anndan an. Kounye a la, kòman nou kapab aji pou bagay sa yo sispann repete? Paske pa bliye, nou menm polisye, lè yo rele nou pou nan al fè yon djòb, si yo di nou se ak tèl gwoup nou pral goumen, pa bliye, nèg yo gen bagay nan men yo, nèg yo bosal, nèg yo danje. Mwen menm sa pap janm fè m plezi. Pou m gade pou m wè bandi ap imilye polisye nan eta sa a. Eske nou konprann? Donk se pa nòmal la pwochèn fwa kant kèlken vou apèl pou vou di m gon djòb pou nou, menm lè son responsab ki rele nou, fòk yo esplike nou operasyon an de a a zèd pou nou pa al kite po nou nan sitiyasyon sa ankò. Pa bliye m di nou ke nan dènye moman sa yo bandi yo fò anpil e leta poko bezwen. m ta kapab di derasine on seri de bandi. Wè m di on seri de bandi paske gen bandi la m ta kapab di ki enterese otorite yo pou detui yo. Men konsa tou gen bandi m ta kapab di pou lenstan bandi sa yo se boul lò yo ye pou gouvènman an e se sa k fè nan tan k ap vini la yo pral gen vant ozanchè pou bandi paske eleksyon pral fèt. De nèg la a pou kapab franchi on seri de zòn yo pral oblije rele bandi, negosye ak bandi. pou kapab travèse. Donk se sak fèm di nou ke ebyen bagay yo pral mare. Podyab se ti makak ki li menm ap fè la yn pou lenstan. Se ti makak ki ap bay pwoblèm nan game nan. E nèg yo fè anpil pou te kapab destabilize ti makak men ti makak sanble kanpe rèd tankou yon ke makak. Depi dimanch nèg sa yo Kole nan moundam. Mandem sam gen nan moundam pou nèg sa yo manje, nèg sa yo kole nan moundam depi dimanch. Epi sak pase mwen menm yo vin fè teyat yo mpa okipe yo, yo vini nan dimanch mfè kèk kout bal avè yo ki pi piti. Mfè kèk kout bal, mteke kèk grenn bal avè yo, konprann? Bay mwen nèg yo, yo pa fè bra pou di, yo pa fè bra. Mpoze tèt fwèt, mpa okipe yo. Epi. Nan lendi, nèg sa yo vini lakay mwen la, se pa 2 bal nèg sa yo pete, menm moun Taraz pè, m pa benyen pale w, menm moun Taraz pè m pa benyen di w pou moun ki nan antouraj swadi Grenier, Piron, Thomassin epi Obéry, ah tout moun kote, tout kote nèt pè, tout anviwon an nèt pè. Mwen menm poze tèt frèt mdi tout nèg mwen kè kal pa pete yon bal si yo vle ya vin pranm nan piscine mwen anlè a ay mgon piscine anlè a mdi nou sa deja si yo vle ya vin pranm nan piscine mwen anlè a an lèm di nou piscine nan e pa nenpòt piscine non anvan e sam de di yo mdi yo si yo vle ya vin pranm nan piscine mwen mdi tout nèg poze kè kal epi sak pase nèg yo menm Yo leve maten an la. Yo leve maten an la byen bonè. Yo chwazi atake m. Pou ki sa yo mouri la si yo mouri? M pa ba nou manti. Yo mouri pou lajan gran nèg. E m di nou sa deja. Rezilta lajan gran nèg se kadav. Paske nèg sa yo pa ofri nou anyen ke mouri pou n al mouri nou menm ti jèn. E sa k fè tankou si gon moun ki plenyen de lanmò nèg sa yo. Gade, m ap di langèt manman l langèt manman l ankò. Paske yo visye. Yo sipoze sispann sistèm visye sa. E paske yo montre yo twò visye k fè gran nèg ka itilize yo malman. Pou y ap, menm yo menm ankò y ap detui pwòp frè yo. Konprann? M tande gen nèg k ap mande pou kadav. Rejwenn mwen pou kadav la si nou bezwen kadav la. Konprann sa m di nou an? M kite yo la pou nou. Anvan nou tande nap mande pou kadav, rejwenn mwen pou kadav la. Pou kadav yo. Ayisyen m te di nou, m di nou sa deja. Rezilta, lajan gran nèg se kadav. Paske yon wè, gade yon, eske se nèg yo enbesil amò e men se yon eta de ti jèn ki chaje avni. Yon eta de ti jèn ki chaje avni. Yon, yon, yon, gade yon pèsonaj. Yon pèsonaj swadizan di n tande k rele Toto avèk yon pakèt lòt grannèg anlè a, gen senatè, depite, yon eta de lòt grannèg anlè ankò. M pral devwale yo wi, yo mèt poze yo, m ap vini sou yo. M konn non tout pou w wè se pou moun sa yo w ap vin mouri. Pandan w jèn ou plen avni. Poukisa? Pou bouda monnen. Gade! Te mete bout sak la ou ka leve. Ou te ka leve bout sak la menn. Pou viv menn, pou jere madanm ou pitit ou menn. Yo pa fèl non. Ay di lè yo tande 20 mil dola ayisyen, 30 mil dola ayisyen yo panse kòb. Sa pa kòb mesye, poze nou. Depi e sa nap fèt kare mouri, nap remouri n remouri ankò. Ay ou wè nou pa kanpe nan bon bò a. Lèm di nou pa kanpe nan bon bò a, Nou pa kanpe nan bò k ap lite pou pèp la, bò k ap defann pèp la. Nou kanpe nan bò gran nèg yo, sa vle di nèg k ap kraze peyi yo, vye revolisyonè santi kaka yo. E nèg sa yo, e nan bò nèg sa yo n kanpe. Ou konprann? E nan bò nèg sa yo n kanpe. Epi gade, tout moun nèt leve kanpe. Ou konprann? Pitit nou nan grangou, Pitit nou pa ka al lekòl. Ou konprann? Tout moun nan grangou. Gaz. Lavi chè nan mouda tout moun. Ou konprann? Yo pa vle nou revòlte. Lè n ap revòlte, yo ban nou revolisyonè santi kaka, revolisyonè santi chen ki pou kanpe pou ban nou bal. Ann revòlte. Ann kanpe. Ann kanpe pou n batay kont nèg sa yo, tande. Si e pa sa, pita ap pi tris. Moun Taraz la plipa ladan yo m konnen anpil kap envesti kont nou menm moun fesa pou yo detwi nou pou yo jwenn enterè yo gen anpil moun m konnen yo gentan ba yo pòsyon pa yo gen gran nèg nan Taraz yo gentan ba yo pòsyon pa yo nan fesa Gen senatè yo gentan ba yo posyon pa yo nan fe sa. Gen depite yo gentan ba yo posyon pa yo nan fe sa. Gen anpil lot moun toujou, anpil lot gran neg kap viv nan taraz. M konnen nou gentan gen patisipasyon pa nou yo ofri nou nan fe sa nou menm nap envesti kont moun fe sa pou detwi moun fe sa espesyalman nou menm. ki se revolisyonè pou n kanpe kont sistèm boujwazi k toujou ap vòlè tè moun nan peyi a, espesyalman Toto nou menm nou kanpe anfas li a tout lòt boujwazi santi kri parèy li yo nou kanpe anfas li pou n di sa p ap pase paske li lè li tan. Pou tout moun revolte. Asye nèg sa yo pa sèl yo k pitit Bondye sou la tè, ni e pa sèl yo k pitit Desalin sou la tè. Pou ki sa tout byen sou la tè an Ayiti se pou yo. Nèg la pran de Boutilye jis arive a Kafou nan tèt mòn li an, tout se pou li. Fanmi kiyès ou te ye? Fanmi Desalin ou te ye Toto? Osinon, fè m konnen. Fanmi kiyes ou te ye? E tout gran nèg sa yo, m di nou byen, m konnen nou wi. M konnen nou wi. M konnen tout sa ki envesti yo pou sa rive. E se byen konte mal kalkile. Sa pap rive li pap janm rive ditou. E menm gen pou avili nou, map avili nou nan semèn nan la kap vini an. Nan jou la map avili nou. M pap pran tan avè nou. Bann bann gran nèg fòse. Konprann? Espesyalman minis lan ki reskonsab aprè lanmò Jovenel Moise. M pa wè anyen ou fè. Ou di wap travay pa vre? M pa wè anyen ou fè. Paske si w tap travay nèg sa yo te sipoze mare yo. Bon m konnen e menm alkolik nou yo ye. Nou kanpe avè yo. Pou yo souse san pèp la. Paske nou menm nou pa ka defann. E dal masisi nou ye. E spesyalman tou. Chèf de lapolis la. M konnen reyinyon te vin fè nan taraz la. A tout vòlè parèy yo. Sa dizan di m tande nou ki se revolisyonè yo. Nou abiye yo. Nou abiye yo pou vin kraze moun fè sa. Pou vin kraze pèp la. E m pap ba nou manti. Nap jwenn, nap rejwenn, nap rejwenn ankò. Sa dizan di tou. Nèg nou tande ki se revolisyonè yo. Ki di yap defann. M pa wè sa nap defann nan nou menm. Ase mwen e defann nap defann boujwazi yo. Sak te pi rich yo e nou yap defann. Bann bann bann ti bandi san sal bann bann ti bandi fòse. E pa sak fè yon revolisyonè. Yon revolisyonè se lè wap kanpe kont yon sistèm ki pa bon pou peyi w. Kanmenm depi w pa la non ap site Men wè li Nou te mèt mouri n re mouri ankò non nou pap janm site Non nou ap toujou site kòm san sal Kòm ti Kòm ti krazèd peyi Kòm Kòm ti vakabon Nou pap janm ka yon revolisyonè vrèman vre Ayy nou menm n ap revòlte n ap revòlte se pou gran nèg Nou pa revòlte pou malerèz Gadon peyi la k ap boule Gadon peyi Gad jan peyi a ye a la. Peyi a la an boulvès. E espesyalman pou moun ki pa ka manje yo, lavi chè ap ogmante. Bon, nou pa ka jwenn gaz nan peyi pou n fonksyone. Kòman sa se fè? Pa gen nou youn ki kanpe swadizan di m tande nou se revolisyonè. Kisa nou fè pou sa? Bon okontrè sa k ap manifeste yo pou lavi chè, pou gaz. Pou timoun yo k paka al lekòl, men w lekòl pral ouvri la. M pa wè kanpe n kanpe pou n di n ap revòlte non. Kisa nou fè pou n soti revolisyonè devan je pèp sa? Si pèp sa pa wè nan je l, e pou l di l pa wè nan je l, netwaye je l, pase dlo nan je l, netwaye je l pou l kanpe, pou l leve kanpe epi pou sa k ka goumen goumen pou n leve kont sistèm sa. Wè si se pa sa? Nou menm n ap fini pa peri. Ou wè, n ap toujou pa ka manje. N ap toujou pa ka jwenn sa n bezwen pou n fonksyone. Bann gran nèg fòse sa yo, e avè yo nou kanpe. Pèp ayisyen, kale je w. Li lè li tan pou n revòlte. E pa nou k pi mal. Kòman e nou k gen plis kritik? Nèg yo fè n pase pou moun ki pi mal sou latè. Pandan nou menm nou konnen nou gen bon kè nou menm. Nou gen bon kè e nou menm nou goumen. Nou goumen, nou goumen pou n kote n ye a. Kot travay Desalin te fè a? Kot travay lòt ewo yo te fè yo? Kote yo? Kote yo? Kote yo? Travay sa yo pa sanba pye? Ey chef de la police la m tande nap tankou nap voye moute anpil jounalis gentan ap voye moute nou te voye yon eta de nèg nan misyon nou manti nou re manti ankò se bandi abiye nou voye vin la bandi abiye nou voye vin la vin tiye moun nou ba yo inifòm e tout sa kap pase kelke swa kote li a nan taraz tomasen M konn tout sa kap pase nèt. E lè m fè silans mwen e pa fè m pè moun pou sa. M se nèg m toujou batay pou, m vle batay pou rezon m, m ap toujou batay pou rezon m. M pa vle moun krimine m mal. Menm lèm konnen nap toujou tretem mal wi. Men sèjousi m wè nou fè twòp ase. Nou pral jije m mal. Nou pral jije m mal anpil. Paske nou menm nou pap fè peyi. Espesyalman. Swadizan di m tande minis. Minis ki ranplase Jovenel Moïse la. Ou pap fè travay ou. Si w tap fè travay ou tap gentan mare vòlè sa k rele Toto a tout. Vye vòlè parèy li yo. E pa sipòte ou tap sipòte la tout. Vye gang, vye gang yo. Pou vin tiye popilasyon an. Ariel Henry menm. Ariel Henry. Li lè li tan pou si wap fon bagay serye pou fon bagay serye. Retire w nan lis esklavaj la. Retire w nan lis masisi yo. Retire w nan lis sa yo. Aye, li lè li tan pou n goumen pou n fè yon peyi. E pa nou k pi mal. Kòman fè nou k jwenn plis kritik? E nou k bay endepandans? Koman fè dwa nou paka respekte. Ey mesye bann san sal pran san nou tande bann san sal bann gran nèg san sal bann boujwa fòse kite peyi a mache tande li lè li tan pou nou fon peyi bay bay bay bay bay yon chans A timoun kap vin demen yo, a jenès la, bay yon chans. Se pa nan tafya sigarèt pou yo ye. Se pa nan dwòg, nan alkòl pou yo ye. Bay yo yon chans pou yo vini tou jan n te devni an, jan n vin sa nou vin ye a, se yon manman ki te fè nou, ki fè nou vin sa n ye a. Yo menm tou yo ka devni menm moun nan tou. Bay yon chans. Epi medya yo. Jounalis kap pale sa yo pa konnen l. Pale, pale, pale sa k enpòtan. E m poko janm tande nou nou di nou se yon gran nèg, nou di nou se yon senatè, nou di nou se yon depite, e nou konnen ki ap fè sa k mal. Nou pa janm fè sa. Se nou menm menm ki koz peyi a ap kraze konsa menm. E nou menm ki koz peyi a ap kraze konsa. Paske nou la pou nou pale nan zafè malere, e nou gen tan konnen, e chèk nou ap vini, gen bagay nou pap pale, e yo gen tan peye nou pou nou pa pale yo. E mwen menm tou m pa vin pou m pale anpil avè nou twòp non, men m ede mo m te vin krache avè nou. A tout gran nèg fòse nou yo, bann jounalis ti visye. Li lè li tan pou n fon peyi. Kanpe pou nou fon peyi. Pa voye vant nou, pa voye moute. Yon de 3 polisye, ki 3 polisye sa yo? Yo voye 3 gang vin mouri la. Yo voye 3 gang vin mouri la. 3 polisye, ki sa yo ye? Mwen konn? A ye kote nou ye nan tèt moun nou an, nou pa anvi nan mèt de moun. Depi anvan yon nèk sa ap anmèt de nou. Malgre depi ye ap tire, nou pa janm fon bal avè yo. Depi dimanch nèg yo kòmanse avè nou Yeah yap tire yo fè jounen an ap tire nou pa okipe youn Epi maten an yo vin leve nan kò nou la Epi m tande 3 sanzave mouri m tande jounalis ap voye vant yo m tande 3 polisye Gade Al lave mounda nou mòn bato tande. Al lave mounda nou bann mòn bato. Bann tchoul gran nèg. Sa ki idantifye nèg sa yo e polisye yo e? M pa wè batch, m pa wè anyen. M pa wè kat yo kisa yo e, e polisye yo e? Al lave mounda nou mòn bato tande. Kote nèg sa yo jwenn zam sa yo? Polisye polis gen zam sa yo? HKG 3 M14 modifye kote kote kote la polis jwenn a zam sa yo? Hein? Be kom nou vin ranpli baz mwen m di nou mèsi e mèsi ankò. E sa m te gen yo nou genlè te wè yo twò piti pou mwen nou mete nou miltipliye m. M di nou mèsi e mèsi ankò. Epi pèp ayisyen an leve kanpe, leve kanpe pou n fè peyi a mache pou pitit nou demen pou yo pa p soufri menm jan ke wè tout, menm jan w wè tout ti jèn lage nan manyen zam. Paske yo vin, yo vin, yo vin ba nou zam nan e kòm si e metye nou ye. E yon metye l ye pou nou. E l pa p janm sa. Paske gen anpil nèg ki nan manyen zam. Se sikonstans. Se pwoblèm lavi. Pa gen dirijan. Paske dirijan an Ayiti yo se sa yo bay. Gran nèg peyi m yo se sa yo bay. Se de yo pou n viv, se de yo pou n fonksyone. E sa yo bay. Konprann? M vin nan, lè m ap analize m wè nèg sa yo. Nèg sa yo pa vle wè ti jèn an Ayiti menm. Se detui yo bezwen detui tout ti jèn an Ayiti. Epi yo menm pou yo pran peyi yo pou yo bay sanzave parèy yo m pa konnen si lòt nasyon ou pa pou yo pran tout peyi yo pou kò yo kibò enben Desalin mwen Desalin Desalin li menm pou kisa l te batay la ap toujou ka gon Desalin nan peyi a toujou tande epi m pat vin pou m rete twòp avè nou jan m te di nou li deja ann leve kanpe ann leve kanpe. Pou peyi a mache, konprann, pou tout moun vin vizite, pou tout moun fonksyone nòmal, e pou touris vin vizite peyi a, konprann, pou tout moun bay, tout moun ap fonksyone nan nòmalite yo. Swadizon dyaspora, dyaspora yo pou retounen lakay yo, konprann, tout moun ki te aletranje. Vin konstwi nan peyi nou pou nou fè peyi nou bèl e pou tout moun fonksyone nan nòmalite yo. Epi n ap di aba tout boujwa fòse, tout boujwa vòlè, tout boujwa visye. N ap rele aba yo tout. N di nou sa tou, vòlè nan taraj yo, senatè yo, depite yo, m ap avili nou, m pral avili nou la talè konsa m pral avili nou. Ba l aveni nou. E nou k ap envesti lajan yo gentan ba nou pòch entè nou nan pri sa. E sa k fè n ap envesti lajan an ba l aveni nou. M tande polisye. Ki bò polisye sa? E pa la. Kote kote pyès yo? M pa wè anyen. On dal bandi, vye bandi sal. Frè kanson yo. Ayisyen an n leve kanpe tande an n leve kanpe. An n leve kanpe. M di nou mèsi e mèsi ankò. M pa t vin pou m twò rete avè nou. Mwen konn m s on ti tan m te vin pataje yon ti kèlke mo avè nou. E m di nou mèsi epi kouraj. N ap kenbe, n ap kenbe jiskaske nou kaba tout vye sistèm yo nèt an jeneral.